Imaj nan simityè Mibalè a. Kote gen e. Se konsa sa ye, zanmi entènot. Kote gen yon omaj avèk jounalis Néhémie Joseph. Nou te nan mouvman ansanm. Nan pita n t ap pale. Lè l ta pral fè midi yn minit. Sou RL prod. Li ta pral enfòme nou de yon gwo reyinyon ki ap fèt lòtbò lakou a. Presizeman dèyè tèren. Men, kòm tout moun libre pou yo reyini, nou pa t konnen ki sa l te ye. Yo pral rapòte nou gen 3 katouch ki tire paske te gen otorite ki te la, polisye udmo ki t ap bay sekirite nan rantre yo epi l t ap al fè pita. Vè 6 zè! Yo pral raple nou gon lòt reyinyon ki fèt nan mache nèf. Menm pou ou konnen sa kap pase. Lè n pral resevwa yon kout fil de yon moun ki konn nimewo telefòn nou piske nou te ansanm nan rezo panik, yo pral di nou ke kote Neemi? M di, m pa konnen, li lakay li? Li di, non, nou wè machin li an devan pak Bayas. Limyè limen, klaksòn ap pase, nou pa gen kontwòl misye. Sanble! Yo fè yon tantativ sou li pou yo touye l, men misye genlè kouri. Kè m kontan paske m di bon misye gentan ale. M rele madanm li m di kot Neyemi? Li di Neyemi pa la, Neyemi sòti. M di a kiyès li ye? Li di m pa konnen. Li di mande James Dorvil. M rele James Dorvil m di James kot Neyemi? Men sa ou ban m la. Pandan map pale avèk James, men moun nan rele ankò li di Mazarin nou jwenn Neyemi nan kòf machin li an nèg yo touye Neyemi. Nou tout raple nou de istwa sa a. Neyemi relate de moun ki t ap atake l sou rezo sosyo ki te di pou te touye l. Nou konnen diskisyon ki gen ant Neyemi avèk pou zafè li te di Jovenel lakay pdg Garry Pierre Paul Charles. Nou tande diskisyon pou te denonse ke senatè Rony Celestin e Lyonel Casséus ki te di ki ap fè touye l. Nou tout tande tout bagay sa yo. 3 zan aprè, nou la a, mouvman fanm angaje, manb Lakou Dubai, manb Disip, manb MOSEC, manb aji, ki se sektè l t ap evolye, Rezo Panik, nou tout popilasyon an, nou reyini kòm krèm popilasyon an san konte Modès. Donk nou la a pou n kapab vrèman. rann yon omaj byen merite a notre confrère et ami ki pati d'une manière forcée par les bandits du régime phtk ke nou konnen byen, men nou menm ki pa vle rantre nan vanjans oeil pour oeil dent pour dent, kòm homme ak fanm de lwa. Ebyen ankò yn fwa nou ap enplore le secours d'en haut, la puissance divine pou kapab paske li te di nan pawòl la 36 mwa se dat libète esklav yo. Considérons notre confrère et ami Néhémie comme un esclave de la mort. Mèè, le gran architect de l'univers, le Yahweh, ou menm ki pa pran plezi nan esklavaj, nou vwasi a tè pyè. Non sèlman pou n mande w liberasyon de cet esclave, esclave à talent! Neyemi Jozèf pou l kapab vanje, vanje, vanje ebyen vrèman sila yo ki touye l, sila yo ki te nan konplo, sila yo ki te nan tout asosyasyon malfetè nan reyinyon. Nou prale kote n te jwenn kò Neyemi Jozèf. a gran piblik la, se sa n te anonse, m pa konnen si gen de chanjman, pou n kapab vrèman voye yon mesaj klè bay lemond antye, pou n di nou menm, manm Dubai yo, manm AJI yo, manm Disip yo, manm Mouvman Fanm yo, manm Modès yo, manm Mosèk yo, manm AJI et autres, sitwayen ki nan kominote a, Nou sèmante sèt fwa, sa vle di 17 fwa, 7 fwa, kèlkeswa nou menm ki prezan nan jenerasyon k ap vini an, se pou n batay pou n arete lè asasen. Paske yo la, yo nan vil la, yo nan peyi a. Si n kite kou sa a pase, tout jounalis, tout sitwayen, tout òm ak fanm moral, ki vle defann entegrite peyi yo, ebyen asasen yo ap kontinye touye, masakre san nou menm nou pa vrèman di yon mo. Se rezon sa ki fè ke anba chapo mouvman kanpe la leta a, ki reyini tout sektè sa ke m sot di la a, ebyen nou prezan pou nou depoze yon jèn flè sou tonbo kadav. Frè nou Ney Nouveau Frè Nou tout ki prezan maten an ki reprezante krèm popilasyon an ki reprezante vil Mirebalais ak tout zòn avwazinant yo Nou se moun ki di non a krim sa a e ki di non a tout lòt krim ki ta gen pou fèt yo ki ta gen pou fèt yo Mèsi dèske nou la Genyen ebyen. Kamarad Geffrard se Geffrard Pierre Renald, di Jean Jean, li menm nan fason pa l, ak kwayans pa l, l ap kontinye eklere, l ap kontinye chache limyè pou notre camarade et frère Léonie Joseph. Jounen an se yon jounen ki tèt chaje pou nou. Se on jounen nou rele jounen grenn nan bouda ke nou menm pou nou pa janm pè. Pou nou pa janm pè moun ki vle atake lavi nou oubyen lavi youn nan nou nan kominote a. Mèsi. M espere ke nou prè e pou nou ta pati depoze jèb flè a. Nou mande nou mande mèt la, Pyè Tousen, Anons, Mesye manba ji ki la ou limen ou silvouplè. Manba ji ki la limen ou. Menm jan sa ekri nan Bib la, li di. A la tè sa ki pou latè e a lespri sa ki pou lespri. Nou menm, jèn angaje nan vil Mirebalais, nou kwè nan sa antanke kretyen. Men nou konnen. Lanmò trajik Neymi, ansasinay trajik Neymi an, se pot kou latè ki te bezwen de li. Se fòse kriminèl, asasen anndan vil la, manb phtk yo, se yo ki fòse Neymi. Erè l pwòt. Nou konnen, reyinyon fèt dèyè teren lòt bò latè wi. Reyinyon fèt. nan mache nèf la aprè asasinay la nan ri Jedrem nèg yo pete katouch nèg yo bwè anpil wonm paske yo pran youn sa a pap fè nou fè bak sa a pap fè nou pè sa a pap fè nou sispann batay 10 oktòb 2019. 10 oktòb 2022. 3 zan! 3 zan li ye. Enben frè m, zanmi m, nan lye kote ou ye a, se ou ki ka bay tèt ou jistis. Ou kwè sa? Sa t kenbe w? Sa t anpeche w? Poukisa lantè sa? Poukisa tout pasyans sa? M ap di w sa frè m jodi a, ou menm ou ka gen tout pasyans sa, men nou menm zanmi w yo, kamarad ou yo, kòlèg de konba w yo ki dèyè a, li pa gen. Nou pa gen. Ame ou de glèv ou. Leyel. Ou bay tèt ou jistis paske wap bay nou tout jistis. Paske se nou tout ki kriye. Se nou tout ki pèdi yon zanmi, yon kamarad, yon kòlèg, yon solda de konba. Pou m pa di yon jeneral. Gen espri de malkoute. Gen espri de lè. Espri de lo, espri de fe. Akonpaye ele ele. Akonpaye ele ele. Non selman pou bay tet li jistis, men pou bay tout res kamarad, zanmi, fanmi. pou tout disparusyon yo mete nan chay la. Nou pa kapab retire la parol nan men pèsòn men nou kwè ke an gwo se te sa paske senbòl vle di anpil bagay gen moun ki pa kwè nan senbòl ki pa konn sa vle di yon senbòl, senbòl se gwo bagay sa w wè ki fèt maten an Se vrèman yon gwo bagay e nou espere pandan nou menm n ap aji, n ap aji sou le tèren, ebyen yo kontinye, senbòl la kontinye fè chimen li. Pou nou pa swa fwase pèsòn, yo menm tou ki gen mo pa yo, si yo ta vle di, avan menm nou fèmen sa a, si gen yon de moun ki vle di yon pawòl espesyal nan okazyon an, nou ba li posibilite a. Nan non mouvman fanm Mibalè, nan non pitit lakay e nan non ankò yon fwa tout fanm k ap viv nan Mibalè, Leni Joseph se te yon pitit, se te yon kamarad de konba. M raple m nan tout mouvman nou t ap ki t ap fèt lan, Neyemi w ap jwenn men nou toujou kenbe nan men Neyemi. e sitou avèk mouvman nocturne yo, Néhémie pa t janm pa t la avèk nou. Mwen raple m dènyè fwa nou te ansanm nan ri Jefra, n ap kouri anba blakawout pou nou te kapab mennen lit lan, paske se pa t yon lit ki te fasil. Nou konprann asasina Néhémie Joseph. Nou konprann, nou tèlman konprann E reyinyon te fèt pou te detui Neyemi an. Yo te fè reyinyon an e arive atenn vi Neyemi. Se paske yo konnen si yo te pran Neyemi, yo t ap pran tout rès ekip ki t ap batay pou yon lavi miyò. E nou toujou di sa tout tan. A chak fwa nou antame yon lit, nou pa antame l pou Mèt Mazarin, nou pa antame l pou Apantè Janjan, Jinyò, Abèl, eksetera, non, men nou mennen, nou te mennen yon konba pou nou te kapab retire anpil pèp ayisyen ki kwè nan chanjman anba grif phtk. Paske nou te gentan wè pi lwen. Ke sa kap fèt jodi an, nou yon ekip ki tap, ki tap e, e, e, ak, ki te nan MOSEC, ki tap goumen pou chanjman nan vini Mibalè, nou te wè pi lwen ke sa ki ap fèt jodi a. Nou te wè, si nou pat mennen konba sa, menm si jiska prezan Nou kontinye viktim, men nou menm nou konsidere nou pa nou pa yon viktim paske ekip sa te gentan wè sak pral pase a. Nou te gentan wè phtk se yon se yon ekip karan klou. Nou te gentan wè phtk se te bèt kap souse san karan klou. Se te tik pou mal pwè pou m di se tik, tik viv de san. Ou wè, se sansi moun sa yo, se pa yon san ekip bèt sa yo. Yo pap viv. Nou te gentan wè sa devan. Ekzanp la klè, yo pran, yo asasine Neyemi. Ò, le menm jou n ap antere Neyemi, yo kontinye bwè san pitit vil Mibalè. Sa se li Kadafi. Ekzakteman, te gen Kadafi. Yo kontinye toujou, yo asasine madam ki t ap vann ti fèy li nan mache a pou l ka pote ti manje bay pitit li. E an palan de Sherley, yon pakèt lòt moun yo te arive asasine. Men nou menm, antanke fanm, antanke tout ekip ki te kontinye mennen lit lan, nou te di, nou se pitit Benoît Batraville, nou se desandan Chalmay Peralt ki se moun Plato Santral. E Plato Santral an swa, sitou vil Mibalè, nou se yon ekip. Moun ki pa janm pè. E nou pap janm pè. Madigra nou pa pè yo. Nou pap janm pè yo. Nou konnen yo. E kame piblik te arive menm denonse tout moun ki te etenn souf Neymi Joseph. Jodi an, sa fè egzakteman 3 zan depi yo asasine Neymi. Jistis pa janm fèt. Limyè pa janm fèt. Antanke kòdonatris mouvman fanm Mibalè. E antanke avokat. Li se youn nan moun ki te ap defann Néhémie Joseph kòm avoka fanmi an. Jiskaprezan, ki sa m te gen nan men m apre tout mand, tout rekèt nou soumèt bay pakè? Ki sa m gen nan men m? Yo ban m sèlman, apre ennan, m gen sèlman nan men m de manda. 2 manda damne ki manda li ye manda pou n te arete dam ki t akonpanye Neyemi an palan de Fabiola mèsi Fabiola m gen manda pou Fabiola avèk yon lòt jèn ki te avèk li nan yo te gen yon antrepriz ansanm se moun sa yo m te gen sèlman jiska prezan 2 manda nan men m pou nou arete jiska prezan dam disparèt. Gen yon lè ou di nou, yo ki ta kenbe dam nan, ki kote sa? Lè m gen ta kanpe avèk manda m pou m pote manda bay lapolis, anyen pa janm fèt. E jiska prezan, moun mwen kontinye di l, mwen kwè, malgre van ze mare, malgre jan peyi a degringole, tout moun, anpil moun di pa gen, pa gen, pa gen jistis epi pa gen anyen ankò ki rete non. Nou menm, Nou kwè, ankò yn fwa, nan jistis peyi nou. Yon fwa gen dosye, yon jou kou jodi a, Néhémie Joseph ap jwenn jistis. Ò nou menm, an retou, n ap di, onè, respè, chapo ba pou lajistis peyi nou. Poukisa jodi a, aprè twazan, se Néhémie ki pa ka janm jwenn jistis? Jodi a la, Néhémie Joseph, pitit lakay, Néhémie Joseph, pitit zantray nou, Néhémie Joseph, moun ki pa t janm sispann goumen avèk nou, M ap mande w, ankò yon fwa, pou w bay tèt ou jistis, menm jan w te kòmanse l la, Neyemi. Ou kòmanse, ou ret nan wout. E nou te di w sa deja. Nou di w, si peyi nou pa ka ba w jistis, men ou menm ou konnen ou kapab. Ou kòmanse. N ap mande w ankò yon fwa, jodi a ki se 10 oktòb 2022, ou asasine 10 oktòb 2019, apre 3 zan ankò yon fwa, Neyemi. Neyemi! Neyemi! Neyemi! Nou mande w, Tanpri pitit nou kontinye ede nou ede nou al jwenn jistis lè sa nou menm nap triyonfe nou menm nou pap di nap di nou pa goumen anven e ankò yn fwa nap kontinye goumen nou pap janm sispann goumen paske viktwa final la se pou pèp kap goumen viktwa final la se pou pèp ki kwè nan chanjman an nou menm wi antanke fanm Nou kwè nan chanjman e nou kwè ankò yon fwa nan jistis pou peyi nou. Se pa jodi, si jodi a nou pa jwenn, demen nou pa jwenn li, men yon jou tankou jodi a nou gen pou nou jwenn jistis kanmenm paske moun ki sou enemi yo, yo la. Yo la ankò yon fwa e tout moun konnen. Mèsi, mèsi, mèsi. Jistis pou Néhémi, jistis pou Néhémi, jistis pou Néhémi. M vle fè nou yon konfidans avan Nini pral mouri, sa e sa l te di m m ap di nou la a. Li la, l nan verite l, mwen m nan manti m toujou. Nini te di m dèyè kwa, li menm li jere afè lanmò l deja. Zafè n nou menm, si n abandone, paske l konnen l ap mouri. Zafè nou nou menm, si n abandone, la a Nini ap tande m sa m di a. Zafè nou nou menm, si nou abandone, paske li menm li gentan jere. Tout afè lanmò l deja. Zafè nou nou menm Mibalè, si nou vann Mibalè. Se sa sèlman m t ap di.